Yo revoke ti malpwop la. Men ke li t kite li menm li peye yon pastè konyen madanm li, ou konn sa. Tankou bonjou bonswa pou nou tout, tou depan de ki kote nou konekte, tou depan de a kilè nap gade videyo sa, mwen kontan ansanm avè n, e se moman pou m enfòme n sou tout nouvèl yo, rete konekte pa deplase men nouvèl yo nan bon jan ti mamit. Ansyen kandida nan eleksyon pase yo sou banyè Lespwa nimewo 10 la, Jude Celestin fenk fè pati lis peyi Etazini, Lafrans don le Kanada mete sou pye kòm moun ki fè pati eskanmòtè nan vann zam, finanse bandi yo, fwa sa ankò, sou presyon sere peyi sa yo, divès minis ak senatè gwo otorite nan peyi a tonbe anba sanksyon yo pa ka vwayaje bijo rete nan peyi a kote peyi oksidan yo pyeje yo imilye yo aprè viza yo revoke moun sa yo pa ka fè anyen epi tonbe anba gwo sanksyon lalwa tankou peyi etazini damerik kite m konfime pou nou todose lite kite l selon arete ofisyèl Yo koupe vizaj Jude Celestin, se pa rapò avèk yo di Jude Celestin se youn nan moun kap finanse gang Izo a nan Vilaj de Dye. Minit nap pale la a, blòk svp ki reprezante pa André Michel, Marjorie Michel nan akò Ariel Henry an, blòk sa nan gran difikilte aprè ke otorite amerikèn yo fin mande pou ta revoke 4 minis nan gouvènman an, don Ricard Pierre fè pati de minis sa yo ke Ariel Henry vle revoke. Ebyen, André Michel fè konnen si tout fwa Ariel Henry revoke minis Ricard Pierre, li menm li prè pou l pase nan opozisyon. Otorite amerikèn yo te itilize nèg nan politik pou kraze Ayiti paske yo te bezwen fè richès yo, fè bè yo la yo te bezwen vin bwote min enben jodi an se pou youn nan rezon yo te konn ap itilize lidè politik nou yo lontan ebyen van li vin vire jodi an yo montre avèk lidè politik nou yo yo kòmanse yo. E se youn nan egzanp ke lòt lidè politik ki poko sibi kesyon koupe viza a pou ta dwe fè yon konsansyòm antre tout lòt aktè yo pou wè kòman ke nou ka retire peyi a nan sa l ye la. Paske otrefwa ansanm de lidè politik ke yo koupe viza yo, yo te toujou di w yo gen peyi de rezèv. eleksyon an rive nan yon sitiyasyon kawotik la, y ap jete yo yon lòt kote pou yo kite espas sa a. Enben jodi a, pa gen kote w ka ale, pa gen pyès kote w ka al kache. Jodi a se yon sèl peyi ou genyen ki pa ka mete w deyò ladan l, se Ayiti, paske se ladan l trip vant ou li koupe, paske se ladan l manman w, papa w, te mete w sou tè a malgre ke ou ka kite la al viv nan yon peyi etranje ou ka ap fè politik la ou pa pran an konsiderasyon revandikasyon moun k ap viv la ebyen jodi an fòk ou ka chanje fizi w depol paske sitiyasyon an li kòmanse vire kont dirijan politik sa yo jodi a m panse ke si dirijan politik sa yo t ap travay nan enterè Ayiti menm lòske. Etazini, Kanada, Lafrans ta koupe viza yo, sa pa t ap vle di anyen pou yo. Men kòm yo pa t ap travay nan enterè peyi a, jodi a ou wè viza nèg yo koupe, li lage yo nan gran difikilte. Jodi a la a, si nan Andre Michel, si Youri Latortue, si Lambert malad la a, ou konnen dabitid yo konn file moute al Kanada, al Etazini, enben jodi a pa gen file moute ankò non. Yo dèy kanapé fòw prale wi. E lopital jeneral oblije desann wi. Se la kote pa gen oksijèn nou oblije rete wi. Jan si gon kriz kadak ki pran youn nan nèg sa yo. Avan yo kouri rive la a sendomeng. Yap gentan mouri wi. E si abinader di li menm li bloke sendomeng ou pa ka rive ou wè nan ki difikilte yo ye. A men jodi an la a se pou youn nan rezon dirijan nou yo dwe pran egzanp pou omwen bay peyi a yon lòt direksyon pou omwen pèmèt peyi a gen dè enfrastrikti ladanl ki kapab omwen Pèmèt si yon moun malad, si yon moun nan difikilte la, li kapab resevwa yon premye swen avan ke l kite peyi. Jodi an, Ariel Henry ki gen 74 an kòm premye minis, m pa kwè w gen anyen pou w pèdi la. Jodi an omwen, ti rès ki gen la, se ofri l avèk popilasyon ayisyèn nan, maregre ou se yon moun ki enplike nan asasina yon prezidan. Jodi a la li klè, popilasyon an dwe pran. responsabilite l pou l chanje done politik yo. Ou konnen ke yo revoke ti malpwòp la. Ou te di m t ap arete l. M te di w sa. Sou e nan pakè a m te di w ke n ap arete Ti Bèto Dolce, vagabon visye vòlè, dwòg dilè, asasen, vòlè tè. Donk misye gen tout maladi yo nan men l. Alò m te di Ariel ke lè w gen yon panyen krab epi se malpwòpte sa yo mete, menm si w ta gen yon bon yon bon panyen zoranj, ou mete zoranj pouri ladann lap pouri zoranj lan. Men finalman Ariel mete kanson l nan tay li, ok l revoke 2 malpwòp sa yo ki se Litz Quitel nan ministè lenteryè avèk Ti Bertho Dorlce ke nou konnen ke nou konnen ke Litz Quitel li menm li peye yon pastè konyen madanm li, ou konn sa ok donk misye li menm li pa regle anyen. nan afè sekirite peyi a li pa regle se manje lap manje lajan epi nou genyen ti dolce anfen ti bertho dolce vagabon fini ke finalman yo met atè fòm di w ke gregory meuse pèdi bwa dèyè bannann li padan non lafontan daprè sa yo di mwen kòm komisè gouvènman ap rete lap rete malgre ke se ti bertho dolce k revoke lafontan ok. Donk m kwè yo reyentegre la fwontan, m pa ko verifye sa non. Men, nou konnen ke Gregory Meuse pèdi alye l. Jan pe di a fè grenn plen, Gregory Meuse, asasen ti pèp Site Solèy, lè l di yo, kouri, m ap met zam nan mounda yo, lè yo tire yo, lage yo nan fou a cho Asko a. Si nou mete, mwen m te fè yon Yon survol satelit sou ASKO ok nou te wè yon pakèt kadav nan fo acho a e nou panse ke se sak rive nou la ok nèg yo vrèman yo mechan ok men la la jistis va renye nan se peyi nou pral gen yon nouvo minis jistis la jistis va et rendi a ki jistis et di e sa se li ki pi enpotan ayiti pral retounen dan stad kote ke yon ran jistis nou pa pou yon eta vagabon Yon repiblik bananyè, yon nako eta, ok nou pral tounen yon peyi kote ki va fè bon de vivre. Tan e osi lontan nou pa di ke se nou tout ki nan bato a, donk se nou tout k ap pran ti gode pa nou an pou nou mete dlo ki vle rantre a deyò. N ap peri si nou pa pran konsyans, si n pa rantre nan nanm nou Pou nou aprann ke sa nou pa vle pou nou an fòk nou pa bay yon lòt li. Pou nou aprann respekte lòt. Rèv Erik te yon Jean Baptiste pat sèlman rèv Erik Jean Baptiste, rèv Erik Jean Baptiste te vin rèv pam. Objektif Erik Jean Baptiste te objektif pam. Jodi a, malerezman, yo rache l nan men m. M ap lapriyè, paske se sa ke m ka fè, ke li jwenn jistis, ke moun ki fè sa a, li pase alakès. Paske m panse se nesesè, li pa ka tout jounen ke lankèt. Sopoz. Ankèt sa a, li dwe, li oblije abouti. Eric te renmen di, Ayiti, si yo fann po l, yo ap wè l make Ayiti. Si yo kase zo l nan mwèl li, yo ap wè l make Ayiti. Eric te gen yon lanmou chanèl pou peyi li. Li te renmen drapo l. Li te renmen Ayisyen. Li te renmen tè sa a paske se la li Bondye te chwazi pou li pran nesans. Li te vle chanjman, pa pou li, paske nou ka di ke Erik Janbatis se yon moun ki te reyisi Li te fè tout sa l te dwe fè pou tèt li, men l te toujou di si limyè lakay ou ap klere e ke rès popilasyon an nan fènwa, sa pale mal de ou. Donk fòk li aranje l pou l fè ke menm jan lakay li ap klere, ke kay chak grenn Ayisyen klere tou. Eric son moun ki te moun tout moun Eric te moun moun ki pat moun ni Eric te pare pou peyi a sil le fo si Lucifer te sot nan lanfè l tap chita pou l pale avè l pou l di l tanpri lage peyi a bay pèp ayisyen yon chans. Kite nou respire, kite nou viv libreman. Kite nou travay, paske l te renmen travay, se nan sa l te kwè. Jodi a yo retire l, m panse ke yo fè peyi a fè bak omwen 30 an. Paske l te gen anpil rèv pou nou. Li te gen anpil rèv pou jèn yo. Li te gen anpil rèv pou pati a. Malerezman. Li pa la ankò. Men sa l te konn preche, lanmou, inyon, amoni. An nou wè si chak nan nou, nou te kapab gade moun ka kote nou an, konprann ke se frè nou l ye. Nou pa ka vle pou n mete san la tè. Konprann. Ke objektif nou vle a pou nou byen an li menm tou li bezwen byen. Konprann ke se nou youn ki pou bay lòt lan men pou nou rive kote ke nou vle rive a. Donk lanmou Jean Baptiste pat pou tèt li, li pat pou fanmi l sèlman, li pat pou mwen sèlman e Dye sèl sè konbyen mwen renmen l. Men li te pou nou tout. Alò si nou vle onore l, se kore youn lòt, renmen youn lòt, respekte youn lòt, men padesi tou, valorize lavi nou. Valorize lavi vwazen nou. Pa di sa pa gade nou, pa di sa se pwoblèm pa l, paske nou nan yon bato. Pa di paske nou nan premye klas nou pa p koule. Bato a ap koule, nou tout ap mouri. Nou konnen ke batay pèp la l ap kontinye sou tout fòm, kote yo kòmanse ap masakre jounalis, asasinen jounalis. asasinen militan yon fason pou militan yo pè e nou pap pè frèm Jimmy batay la ap kontinye sou tout fòm kote Ariel Henry asasen kriminèl jodi a la kantite de jounalis ki tonbe militan k tonbe popilasyon an k asasinen k ap kouri kite kay yo anba bandi jodi a Ariel pa pè l pa krent. Li lage gaz la 575, 570 goud nan lestomak nou. Kote n t ap batay, nou te di fòk gaz la vann 250 goud jan l te ye. Demen si Bondye vle, timoun yo pral lekòl. Ki jan nou pral fè peye machin pou yo? Ki jan n pral fè peye kous taksi yo? Jodi a, nou di pèp ayisyen an, èske tout bagay yo gen tan retounen nan nòmal yo? Kantite de moun ki mouri nan katye popilè yo, ki masakre maten, midi e swa, Ariel Henry, Rosemila, peti frè, Jodi a la, se lajan l ap mache bay nan tout katye popilè yo pou masakre popilasyon ki ta vle sòti, pou masakre militan yo. Jodi a m ap gade pou m wè yon jounalis tonbe, de twa grenn jounalis pa gen vrèman yon kolaborasyon pou yo met tèt yo ansanm pou kantite jounalis mwen konnen ki konn kouvri manifestasyon, ki konn kouvri mouvman manifestasyon. Ke nèg yo asasinen nan komisarya Fò Dimanch. Anben jodi a fò w ta di se. Se lè yo pral kontre kare ak ti lapli ak bougòy, nèg yo debake plis ke 5 bakòp simo, machin dlo grate, jodi a nou di, frè m Jimmy se pa toutan lapolis la ap ka touye moun. Nou di si lapolis tounen makout n ap boule yo, si lapolis tounen makout nou menm nou pral mache pran yo, mache pran yo mete dife lakay yo, pase jodi a e pa ka e nou menm k ap plede soufri. Frèm Jimmy jodia nou pa alabri lèw wè lapolis kounya la wap plis pè prefe ou wè izo ou ka plis kanpe ou ka plis santiw alabri lèw anba kòb lapolis lèw wè lèw wè kounya la ou wè ee ti lapli ou ka plis mete w alabri jodia lè se lapolis rosmila envante yo Gen yon seri de nèg ki nan lapolis la menm yon bòt yo pa ka gen nan pye yo non. Menm yon bòt Rosmila pa ba yo non. Jodi a nou wè kijan Rosmila pouri lapolis la. Nou wè kijan Michel Joseph Martelly pouri lapolis la. Jodi a nou di frè m ak sè m yo. Sante m pa pèmèt mwen pou m ta kontinye batay. Men lè m gade pou m wè frè m ak sè m k ap plede viktim chak jou nan katye popilè yo. Jodi a la yo te asepte pou yo achte galon gaz 800 dola men yo pa admèt pou lekòl la ouvè. Jodi a kiyès ki sibi? Se nou menm pitit Sorèt la wi, pitit nou pa ka al lekòl. Se kounye a wi pitit Lanbè, pitit Youri ap aprann vin pran edikasyon an Ayiti. Se Etazini, Kanada, Lafrans wi yo te konn voye yo. Pandan y ap depòte yo la, y ap bat pou yo met stabilite paske fòk pitit yo al lekòl pou pitit yo ka vin ranplase yo. Jodi a mwen menm lè m vin mouri m pa kapab ankò, yo pral rele pitit mwen vin boule kawotchou? Se pitit mwen yo pral rele vin boule kawotchou pase nèg yo enpoze lekòl ouvè, yo fè 3 mwa 4 mwa yap kraze yap brize, yap sipòte Ariel Henry an menm tan yo antre nan batay la, yo vin enfiltre nan batay la, se pwòp akò yo yo vin fè. Jodi a kèlkeswa moun kap batay pou delibere peyi a li paka nan akò frè m Jimmy. Se bagay akò kap kraze batay pèp la. Men èske se sa k fè kòmsi nou wè prèske pa gen manifestasyon ankò, èske se sa k fè sa? Frèm Jimmy se yon militan kap pale avèw. Chak militan gen yon akò nan pòch yo. Se swa yo nan akò Moïse Jean Charles, se swa yo nan akò Youri Latortue, se swa yo nan akò Kivèt, akò Pen, akò Bokit, akò Montana, chak moun kreye yon akò. Men sou beton an yo pa ka met 10 grenn moun atè. Mwen menm ekip Arab la pa gen pèsòn malandren ki ka chwazi met nonm nan akò. E si yon moun ta mete nonm nan akò, map trennen w lajistis.